Chef gang vitelom mande piye. Sam te manje m pat ba ou oh oh Vitelom kouri la police kout bal Vitelom kouri avion an huumm dèyèl Vitelom kouri l kouri l kouri l kouri lèl rive on kote l kache nan mòn li di hey hey gade la police ki vin fè operasyon tònad 4 bèf mouri, yon cheval mouri, moun fou pran bal, yon simityè kraze. Bon sa sa ye la? Bon ou fò konsa epi w kouri? Poukisa w pa ret kanpe batay? Frèzesè byeneme, m pral eksplike w kòman sa te ye yè nan komin Taba, spesyalman nan zòn Tòksèl. Rale chèz ou. Jan sa te anonse jounen jodi a menm, Wò Konsèy de Tranzisyon an Enstale pèp ayisyen, ou pral tande deklarasyon Mirlande Manigat, se ekstrememan enteresan. Ou genyen peyi Turquie, frè e sè byeneme gen yon terib tranbleman de tè ki pase yèswa nan peyi sila. Anpil anpil kretyen vivan. pèdi lavi yo. Nou pral prezante ou bilan an. Mwen envite ou rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou fouco. Maten an nou te gen chans prezante w yon ti kont, kont sa ki se te depi w sote sou mwen ebyen kè w kase. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se koulèv. Ann pati krik krak pou nou va kont nou genyen machin premye minis lan ap pase vakabon ap kouri dèyèl pa ezite kite eleman de repons paw la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Lawouze toujou ap taye banda toutan solèy poko leve. Ebyen medam matmwazèl e mesye se istwa gang yo ak lapolis nan peyi dayiti. Operasyon tònad lanse depi divès jou. Vitelòm pase anvan li fè goudougoudou nan tòsèl li kraze sou komisarya pènye a oh oh ebyen tou swit aprè kanada pral anonse gen yon avyon ki anlè wè sam diw la kap pètibe lè gang e lapolis li menm anba li di operasyon tònad 1 nou pral chèche vitelòm. Non sèlman yo debake nan zòn kote Vitelòm konn ap fè lapli e lebotan, e yo mete yon ti tchotcho disponib pou moun ki vle bay lapolis enfòmasyon fè yo arive depoze lapat sou tip sa a pi vit toujou. Frèzesè byeneme yè a, Tout zòn Tòsèl, bò anbasad amerikèn, pase monte pou rive prèske bò akademi polis la, gade non, lapolis sou tout wout la. Zòn nan seke, kout bal, kout bal nan degwenn Vitelòm. Vitelòm kouri pèp ayisyen. Misye kouri, l kouri, l kouri, l kouri, l travèse rivyè, l pete kouri l antre. E si l te ret kanpe yè, m pa kache di ou, lapolis te gentan pran misye deja. E pa bliye, Canada anlè la pètibe, lapolis anba li menm lap fè tonnad. M espere lè tonnad la woule anba pou, e wè sa m di w la, pousyè a pa al rale avyon anlè. Mezanmi fò n eseye kontwole sa tou, se ekstrèmeman enpòtan. Ebyen frè se sè byeneme, lè li te la m kouri, l al mawon nan mòn. Epi kote l rive l kache a, li di, a a, operasyon tonnad, ki kote ki bò? Eeyy! Operasyon tònad epi se 4 bèf ki mouri. Cheval pran bal. Eeh! Moun fou pran bal. Epi nou kraze yon simityè. Bon, sa k fè Vitelòm kouri al nan mòn? Ala kote bandi yo pa gen kran. Te kwè disip la te di nou koulèv pa konn vale krapo. Sè ton ami, degaje w kanpe anfas li poukisa w kouri. Ebyen frè se sè byeneme mwen vle fè w konnen Relasyon oubyen zanmitay Vitelòm ansanm avèk chèf polis la se tankou de majisyen rivo. M pa konn si w konn istwa sa a, nan Pour lire avec plaisir. O wi, m te pase lekòl gras a Dye. Se te de zanmi. De zanmi sa yo, yo te rive yon kote yo pa ka rete nan menm zòn ankò. Ebyen yo chak deside al rete nan yon vil diferan. Aprè yon bèl bout tan pèp ayisyen, 2 zanmi sa yo, yo vin kontre. Men, pa bliye, yo pa t ka ret ansanm, yo pa t byen pase. Lè sa fon bagay, lòt la fon bagay, donk youn ap pètibe lòt. Menm jan ou wè jounen jodi a, mesye fantom 509 yo ap pètibe gouvèneman. Bon, yon pati ladan yo, ti konprann. Ebyen, ki sa ki pral pase nan dosye a? Yon bon jou, 2 mesye yo rankontre. Lè 2 mesye yo rankontre. Epi sa w tande a? Gen youn ki vap, li tounen w baton. Li di ebyen, pandan tout tan sa a, m fèm pa wè la, fò m wè si w vin pi fò, kiyès ki vin pi fò. Youn voup, li tounen w baton. Lòt la vap, li tounen dife. Lòt la voup, li tounen w letan. Lòt la voup, li tounen w ti pwason. Lòt la voup, li tounen w chodyè. Pòt la voup li tounen yon bout bwa. Ha ha! Donk, frè se sè byeneme, chak sa youn tounen, lòt la tounen yon lòt bagay ki kont lòt la. Donk, aktyèlman la, n kapab di, dosye gang ansanm avèk lapolis pase pran lè politisyen, sitou moun k ap dirije yo, se de majisyen rivo. Donk, frè se sè byeneme, n ap rete tann pou n konnen kiyès ki pi fò pase lòt, kiyès k ap genyen batay la. Antouka, lapolis kontinye frape. Frèz e sè byeneme, ebyen avyon patwouy CP 140 Aurora a kap pètibe gang yo, pou enfòmasyon fòk mwen diw, avyon CP 140 sa a se yon ayewonèf patwouy long reyon anplwaye pou akonpli divès tip misyon terès e maritim, selon otorite Kanada yo. Aura kapab soutni divès aktivite. tankou jesyon operasyon, operasyon nan lanmè tankou sou latè, kòdinasyon atak ak misyon rechèch ak sovtaj. Li kapab ede tou òganism gouvènmantal yo pou konbat polisyon ansanm avèk trafik dwòg. Donk frèzesè byeneme, avyon sila ki anlè a, se pa yon ti avyon ki piti. Nan baz vitelòm poul voye yon mesaj bay chèf de gang nan mwen envitew tande ak anpil atansyon. Nou menm jodi a nap salye tout moun, tout medya, tout kolòn, medya tradisyonèl e medya an liy. Jodi a nou yon ti mesay nou vin voye espesyalman bay nèg ame yo, espesyalman Vitelòm Nou di jodi a Vitelòm nou konprann fistrasyon, nou tande lojik ou yo, n ap di jodi a sèl sa fè l byen. Ki sa n vle jodi a ou konnen tout nèg ki te mete w kanpe goumen pou te destitiye Jovenel jan w di l ok jodi a an n al dèyè yo se dèyè yo pou w ale jodi a la nou menm n ap just di Vite ayè lan ou konn kote l ye. Andre Michel se al yo ou konn kote yo ye ok Marjorie Michel ou konn kote yo ye Nenel Cassy Jodi a DG Kinton DG Kinton soti militan ki t atè a avè l ok Jodi a yo ba l yon ti just yo mete l DG CNE vrèman men Jodi a Kinton m pa kwè se li k pwoblèm pa w pèsonèl Jodi a Kinton li gon lo malerèz Jodi a ki dlo nan je akòz li nan men w. Patrick King konn li menm Joel la èvè jan l son papa sosyal ki konn doulè tout malerèz. Ay atè a l te ye avè nou, se t sèl nèg ki andan pouvwa ki pa janm kache nou, menm lè l pa gen pou l bay men l toujou just vini paske l tou ret nan kad militan l. Se pa nèg ki rete a wotè menm jan ak gran vòlè yo. Jodi a se nèg ou toujou jwenn atè a avèk tout moun. Nou di just liberasyon DG Kington nou just mande w ok papa, Bondye. Ok ban nou chans sa pa gen konnen ou k bondye latè ya frèm ba nou chans sa al just goumen kont nèg yo kite yo just mete w fè fantom 509 ya pou te just desi tiye jovenel moise jodia men nèg yo touye jovenel ok nou touye l jodia menm ou menm ou ret fistre m pa bezwen mande w pou lòt popilasyon an. Jodi a ou menm ou te nan ligne batay la a nèg yo ou fixe jodi a epa nou menm population an vòlò sa yo pap wè nou menm anben just nap di w ba ti pèp la yon chans fanmi kite ti pèp la evakye a okipasyon l jodi a la ou met tout moun deyò nan metivye fanmi sou konsyans ou jodi a tout moun la gen anpil kap dòmi plas sen pyè k dòmi anba gali kay moun sou konsyans ou frè m vitelòm inosan ou mande si w inosan yon papa bon kò w ye. Fè sa pou nou, rann popilasyon an sèvis sa frèm, ou konnen nou pa ka goumen avèw frèm. Se ouk Bondye, se ouk gen tout bagay yo nan menw, matriyèl ou tout afè w nan menw. Knprann? Pa fè nou abi. Sa ki vle di sa vin sot on pwofitè, pa fè ti pèp la pwofitè sa. Pa pase ray la sou yo. Men primati la fanmi. Men Ariel la, Vivi Michel, tou pre w. On travès sèlman wap jwenn li. E lal ye, André Michel, Marjorie Michel, tout tou pre w lala. On travès wap. Donk, Nou swete mesaj la li rive jwenn chèf de gang Vitelòm. Medam, matmwazèl e mesye se moman pou n fè yon kout pye nan ministè komès. Jan primati te anonse l nan jou pase yo, jounen jodi a menm Ho Konsèy de Tranzisyon an enstale. Malerezman pèp ayisyen, medya an liy pa t gen dwa rantre pou al filme. Se medya tradisyonèl, ti kontrante e menm te e menm moun yo. Nou konn kòman peyi a ye. Donk. Frè e sè fòk mwen di ou e la diskriminasyon tout kote. An nou tande ansanm diskou madam Maniga Mirlande te gen chans pwononse nan sikonstans sa se ekstrèmeman enpòtan. Sa se Mirlande y ap leve.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 nous rapporte E sa pou l konprann men malerezman w mal poudi. Se te mal tape. Eeh. Franse a pat mal tape non. Sa vle di e kreyòl la k toujou mal tape. Donk ou kapab konprann pèp ayisyen, ayisyen ap toujou mal? Sa pou nasyon an konprann nan se li k mal tape. Men sa pou leblan te konprann nan l te byen tape. Sa k pou nou an l byen tape. Men sa pou pèp la konprann nan l mal tape. Sa pou sa pou moun ki pi ba pou ti machann nan pou bourèti a konprann nan se li k mal tape madam moun yo ap jwe ak bagay serye pèp ayisyen sitiyasyon an konplike sa pou nasyon an konprann e kreyòl m kapab di 90 pou san ayisyen pale gen k konprann fransè k pa pale fransè lè n ap fè ti kanpay nou M pa janm wè nou pale franse. Pèp ayisyen an! Wa pale kreyòl tankou rat pase yo pa gen. Men depi wè ou pap yo rive nan pòt sena, e je swi, je se, je se, je swi sesi, je swi sela, popilasyon pa konprann on mèrd. Kou w rive nan pati pou pèp la konprann nan madam, li mal tape. Sa vle di se pa ayisyen k pou toujou mal, na pran l konsa. e l klè pèp ayisyen fò m eksplike nou, lè ke n ap fon bagay pou yon etranje, nou batay pou n fè l byen, pou l soti swa, kale nou pou n resevwa dè felisitasyon. N ap fon manje, nou konnen ap gen etranje, gon jan yo prepare l, bagay nice, men, kou se pou ayisyen parèy yo l ap fè l, sa ki pral pase pèp ayisyen? Yo prezante l nenpòt kòman, sa vle di wa konprann yo. Wa al achte w manje nan restoran l mal prezante, wa konprann yo, eskize nou se pa fòt nou. Men non madam Maniga, w pa ka di nou l mal tape, franse a pa t mal tape. Yon responsab ameriken ap pale angle, l pa ka rive nan pati pou nasyon an, paske se nasyon an dabò. Se ti machann yo, se bouretye yo, se travayè yo, se peyizan yo. Se yo menm dabò, se yo menm ki fè peyi a. Mete ansanm avèk lòt sektè yo e yo plis. Donk, si n ap di sonnen lanbi, si n ap di yo rasanble epi ou di yon bagay, yo pa ka konprann. Sa se, yo pa konprann franse byen. E kou rive nan pati pou yo konprann byen ou di eske e pa ou pa konn li l mal tape? A vle di se pati pa yo a menm ki pou mal tape? Oh my God! Dessalines te di, Sa pa fè m anyen ke yo kritike m, ke yo kondane m si mwen sove peyi m. Non pa gen pretansyon sove l, Men ann kòmanse tretman l. Amen. Polisye nou yo, nou menm ki nan lari a k ap fè fas kare ak bandi, de chimè, zenglendo, gang, nou konnen e. Mon Dieu Oh la la Bon Nou konn Alors je vais Identifier. Ato on mesaj wap voye bay la polis Heheeyy le peyi la wo sa va mal wo On mesaj wap voye bay la polis kounya la wap idantifye mesaj la donk kot fon mesaj la kot fos Pase, lè w ap voye yon mesaj bay lapolis, yon enstitisyon ki gen pwoblèm, yon mesaj pou rekonfòte yo, pou di yo sere lè ran, pou di yo pa dekouraje, epi lè w rive nan mitan, mon Dye, menm rès mo a, sa vle di se lè w rive la yo lonje fèy la ba ou? Ha ha! Eey! Sa vle di ou pa t ko voye yon je, ou pa t menm voye je nan diskou a menm pou wè sa w pral di lapolis? E se bagay ou pat menm li nan fèy pou ou ap di lapolis paske lapolis la bezwen de mo pèp ayisyen. Yo bezwen kòm si e de diskou janm te kapab di l se pa diskou sosis pawòl pou yanis non. Pawòl kap antre nan nanm yo paske nou konnen ke pawòl genyen puisans. Men lè w voye mesaj bay lapolis epi ou pa ka fin li rès mesaj pou lapolis la bon. A quoi ça va servir? Ann kite sa. Ce qu'ils ont dit. Nou te, nou konnen kisa nap sipòte. E nou pataje sa nap sipòte a e nou deside pou nou ede nou rezoud tout pwoblèm ke nap sipòte a. Popilasyon an, se sou nou yo, se sou nou yo konte. Nou pap lage l. Bliye sa k divize nou. Nou menm, nan Wo Konsèy la, nou konnen sa k fè nou mal. Veye move zangi k ap divize nou yo. Pa janm bliye ke kolòn, ke se kolòn ki bat. Nou vle ke nou konnen ke nou mèt konte sou nou. Konsèy la ap fè tou sa l kapab. pou l ede kwape ensekirite e pou pèmèt chak Ayisyen viv lib e libè san laparèz. Ke Bondye beni nou. Amen e nou dizon amen antouka madam Maniga pa de pwoblèm très chère bon travail. Nap tann rezilta. Epi nou la tou nap swiv. Nap ede tou. Epi nap tann rezilta. Pase kote gen volonte. Pa gen anyen ki pa ka fèt men. Sa ki pase pou dosye jistis. Mwen nou sou blòf. Pase premye minis Sanuy si te nan touye prezidan. Mwen ti jan konfyouz nan dosye sekirite a. Bon. Ann kite sa la. Jan ti pwovèb kreyòl la di ou pa konn ki kote dlo pase. Li rantre nan bòk joumou pèp ayisyen. Ensolit nou pou jounen jodi a Humm Jan wap gade imaj sa Ou wè sal make Leopoldo Hee toi mon ami la qui me regarde Ou te konn mete ti slip sa li lè pou marye Ou gen laj pou marye gason ou pa ka kay paranw toujou ou te konn mete ti slip sa gadel byen Yo te konn vann li 3 nan ti sachè. Li gon ti sè so ladan tou a Leopoldo. Ou te konn metel depi ou te konn mete ti slip sa li lè pou marye ou pa ka kay paranw toujou. Men kitem di nou bagay. Ti slip sa fè kòk anpil ti gason kwochi wi nou konn sa. Antouka ann kite dosye a la poul pa fè zen. Silvouplè ou te konn mete ti slip sa li lè pou kite kay paranw. Pa vin di peyi pa ou fou anyen. Haiti slip sa m konnen l la lontan. Moun sa yo se moun 24, 25, 26, 27, 28 lane. 2023 a, yo nan 28 lane. Li lè pou w marye pou w kite kay paran w depi w te konn mete yo. Frè se sè byen eme se moman pou n fè yon kout pye nan lopital jeneral. Jounen jodi 6 la, Rezidan lopital inivèsitè leta Ayiti yo te pran lari yon fason pou fòse leta santral ba yo pi bon kondisyon pou yo travay, an nou tande ansanm revandikasyon yo. Tout rezidan ap eseye defann yon koz ki jis, premyèman lopital la pap fonksyone, anpil fwa doktè ap mennen pasyan Avèk sou branka, y ap pran kou an sou pastè, y ap pran kou an pran drapo peyi pastè, nou menm nou oblije, n ap pote yon chay ki twò lou pou nou, nou oblije pran lari a pou n fè tande vwa nou. Doktè pa touche, doktè ap touche 406 goud pa jou, pa gon peyi kòmsi ke sa ka fèt, men pou nou, wala nou oblije pran lari a pou n ka fè yon ti vwa. Pou nou di Leta, mouche Leta, Kisa lap fè avèk doktè ki nan lopital piblik yo? Eske lap kite fyèl nou pete oubyen eske li panse ak sante popilasyon an tou? Nou menm nou di non, nou pa ka sipòte toujou pou timoun ap mouri poutèt oksijèn, poutèt ti sewòm pou yap mouri lopital la. Nou pa dakò pou lè yon moun vini pou l pa ka opere lopital jeneral. Se poutèt sa nap pwoteste. Nap mande yo souple voye je gade lopital jeneral e notaman lòt lopital piblik yo. di yo konsa, si yo pa pran jan, se popilasyon li menm ki pou vin avèk nou pou vin pran jan pou leta fòse leta fè sa l sipoze fè. E sa n ap mande jodi a, e se sa n ap pwoteste jodi a. Nou remake grèv sa a li la lontan, e se si nou fè konferans, jiskaprezan èske gouvèneman pa janm di nou anyen? Jiska prezan yo poko janm di nou anyen. Yo pwobableman ap kite tan pase paske yo konnen ke yonn nan faktè ki toujou difisil lè wap fè grèv nan lopital piblik yo se faktè tan an. Yo ap jwe sou sa e nou menm tou nou prè pou nou pèdi tout tan kil fo men pou omwen lopital piblik yo jwenn yon amelyorasyon, yon rale souf nan peyi sa. Nap defann sa ki revni nou de dwa. Lopital jeneral dirijan yo a fin krazel ok. Yo la. Se kòm si m te ka di yo pa egziste. Donk nou la n ap travay nan move kondisyon. Lopital la nou pa gen materyèl pou n travay, nou pa gen nou pa gen sal pou nou opere. Timoun nou yo lè yo nan pedyatri a y ap fin mouri paske pa gen oksijèn. Donk se tout kondisyon nou ka wè, nou ka fè konsta ke anndan lopital la sal, pa gen anyen k ap regle. Ok, nou menm rezidan ki la, nou vin reklame, nou vin reklame, nou vin mande kòb. Leta ap ba nou 406 goud pa jou. Nou pa kapab konsa nou menm. Donk, medam, matmwazèl e mesye, vwala ou tap tande deklarasyon divès rezidan nan lopital inivèsite leta an Ayiti. Donk, leta ap ba yo 406 goud tandiske yon ti plat aleken vann 400 goud. Fòk yo peye machin, fò yo manje 2 fwa pa jou, fòk yo mete rad, fòk yo lave rad yo. Kisa n deside fè ansanm ak yo? Bon, yon dosye n ap swiv. N ap retounen devan ministè komès, jan nou tout te konnen l, ebyen, Wo Konsèy de Tranzisyon an enstale jounen jodi a, men divès sitwayen te fè vwa yo pase nan laprès ki te devan ministè a pèp ayisyen, an n tande kisa yo te di. Sa w wè tout enstitisyon yo ap viv nan peyi a, sa w wè pèp la ap viv li, LEH ap viv li tou. Pase ke se pa tout kote nou ka ale eksetera. Se pwoblèm de sekirite. Yon mesaj se pou moun yo prepare yo apre gouvèneman an fin met sekirite nan peyi a prepare nou pou n al nan eleksyon. Fè prezans nou antanke joveneliste e antanke reprezantan Anne Cracky anndan studio. Ti nwa alinye yo ki siyen akò 21 2022 a e 21 desanm 2022 a, se la rezon pou lakèl jodia la nou fè prezans nou nan enstalasyon HCT sa. Ou panse konsèy sa ka bay randman? Lese m di w, se yon konsèy ki monte an komen akò, ki pral travay an komen akò avèk le PM Ariel Henry. Yo gen yon prensipal misyon. Donk m panse ke. Se tout moun ki pral met tèt yo ansanm, tout moun ki pral an kolaborasyon, yo pral travay ansanm pou pèmèt ke rezilta eskonte n ap chèche a nou jwenn li. Ki rezilta l ye? Se mete sekirite anndan peyi an, epi dezyèmman monte KEP, twazyèmman rive fè eleksyon anndan peyi an. Se sa k fè jodi an la, nou menm nou di ke peyi an. dwe tounen sou lòd demokratik li apati de 2024, se youn nan rezon ki fè prezans nou nan enstalasyon HCT sa. Paske pa bliye ke n ap viv nan yon peyi demokratik men ki a zewo eli. Sa vle di ke pa gen eli nan peyi a. Ò, eli a e pa li e pa li k ap met tèt li. Enben prezans mwen la m vin kore HCT a, se paske nou menm nou bezwen de dirijan lejitim e onèt. E pou n gen dirijan lejitim e onèt, fò l pase pa lèzeleksyon. E HCT a se sèl ògàn ki pral siyen dekrè ki pou envite pèp la pou l al vote. Paske Ariel Henry antanke chèf gouvènman, li pa gen sa nan atribisyon li. Fò gen fò genyen yon moun ki pou ranplase prezidan larepiblik la, ki pou sòti dekrè pou pèp la ale an sèkoris. Enben se rezon sa ki fè mwen menm, antanke pòtpawòl pòp Alelouya gen Bondye wi lespwa fè viv. Frè se sè byen eme se moman poun fè yon kout pye nan peyi Turki. Plis pase 2600 moun mouri selon bilan pwovizwa a nan sidès Turki e an Siri pa yon pwisan tranbleman de tè manitid 7 pwen 8 apre kèk èdtan frè se sè byen eme gen divès replik entènasyonal la te mobilize pou pote sekou, men malerezman akoz fredi yo pat kapab rive. Chak èdtan ki pase bilan an ap vin pi lou toujou. Nou anpil moun rete pyeje anba batiman ki efondre yo, lapli ak nèj ap tonbe, nan divès zòn e tanperati a vrèman fè frèt sa rann travay sekouris yo vin pi difisil toujou. Nan kondisyon sa, Òganizasyon Mondyal Sante di l ap tann bilan final la, premyè sekous la te vini vè 4 wè 17 nan maten. Plis pase 10 replik apre sa 4 wè a, e peyi Siri tou touche anpil. Frè se sè byeneme, selon temwanyaj yon sivivan Li menm ansanm avèk pitit li plis madanm ni yo te kouri lè ke tranbleman de tè a te kòmanse pase. Yo rete nan twazyèm etaj, lè ke yo ouvri pòt pou yo soti, yo sezi wè batiman an efondre. Donk aktyèlman la a, l ap pran swen nan lopital ansanm avèk tout fanmi yo, gras swa randi a Dye, yo soti vivan. Gen yon zòn ki chaje ansanm avèk rebèl ladan ki konn ap goumen kont rejim Damas la, nan zòn sa plis pase 430 moun pèdi lavi yo. Fòk mwen di w tou bilan pwovizwa pa sispann grenpe, an Turquie li pase a 1651 mò e 11159 blese. Selon minis sante Turque la, e plis pase 3471 moun blese e plis pase. 3471 batiman efondre an Siri, fòk mwen di w 2453 blese selon dènye bilan minis sante a. Donk frè e sè byeneme rete konekte. Donk Ayiti ta sipoze voye sipò pa li pase lè Ayiti frape tout peyi sa yo mobilize pou voye yon ti bagay. N ap tann. Medam, matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Ann tande deklarasyon pòt pawòl lapolis la sou entèvansyon lapolis nan baz Vitelòm. Genyen yon sam de bandi ki yo menm tou baze la ki nan tèt li Vitelòm ou kout sot site li kote ke dcpj tou te voye yon avi de rechèch kote ke li ap rechèche inisiyativman e li te menm mande Li menm mande ak tout moun ki ka ede l, ke se swa moun o nivo popilasyon an, menm o nivo polisye yo tou, yon sòm de 10 milyon de goud. Gen yon sòm nimewo telefòn ki la, ki gen yon antite jisteman k ap jere, k ap tande apèl yo, pou ke yo kapab dabò tande sa moun yo di an tou, atravè apèl yo, epi tou pou kapab tou avanse avè l. Se 29 48. 14 14. Se 4 nimewo sa yo ki pratikman amenaje pou ke nou kapab etabli kontak avèk de moun jisteman ki ap ede nou e menm de polisye tou arive e mete men nan kòlèt e Vitelòm inosan e kondui l nan lajistis. M ta renmen gen plis detay sou operasyon sa men konsènan avi de rechèch la gen moun ki pè bay lapolis enfòmasyon paske yo di lè yo bay enfòmasyon bandi yo konnen sa yo di lapolis ou okouran de sa? Bon ou konnen ke de sitiyasyon pa pè ke moun nan kapab di de bagay. e nou tande sa efektivman pa vwa de près e moun yo konn pale de sa e nap di moun yo konsa ke fò rete konfyan nan enstitisyon an e nou kwè ke nou debouse nou nou talan anpil pou ke nou kapab pèmèt kreye konfyans sa ant polis e popilasyon e tout yon mank de konfyans ant popilasyon e polis li li kapab kreye de pwoblèm e moun ki pral pwofite de sa se de bandi yo. e lòt moun tou ke popilasyon ke de polisye tou touche nou e pou ke nou kapab arive ansanm pou ke nou arive mete men nan kòlèt Vidolòm ki li menm enplike nan plizyè ak deja e notamman dènye sa ke nou sot viv la o nivo Midiville. Inite, plizyè blende deplwaye pou nou ale nan baz Vitelòm, operasyon fini trè tar yè swa, pou ki bilan? Alò, ou konnen ke nou pap pou le moman adrese yon bilan egzakteman de sa nou fè, men sa ki enpòtan se dabò rive nan baz la, e n arive rive de kote ke sa te pran ti tan pou nou rive. Pa egzanp, mwen kwè nan baz Estrela a e polisye sa yo ki pratikman ki fè ki nan utag ki nan tout inite espesyalize ki pratikman mete yo an 4 e konvèje tou efò yo e detèminasyon pou ke n kapab arive travay sa pou nou pèmèt jisteman popilasyon an rale yon souf paske gen lontan e popilasyon ap soufri de yon ansanm de bandi e nou tande kri popilasyon yo e ou konnen ke onivo lapolis nasyonal ekipman nou, materyèl nou e kap nou vè zòn sa a pou ke nou kapab pèmèt ke n kapab arive eklate, vò menm eradike selil de gang sa yo, rezo de gang sa yo e fè gevon sa yo kondui devan lajistis. Komisè Desrosiers, Jeneralman yo repwoche lapolis de sa m pral di w la la nan kad operasyon sa yo, lapolis konn rive nan espas kote gang yo ye a, lapolis goumen a gang yo, men aprè sa lapolis fè bak e gang yo yo menm yo fè reprezay e se popilasyon sivil nan zòn nan ki peye sa. Jodi a la pandan n ap pale la, li maten lendi 6 fevriye sizè 39, èske lapolis toujou nan zòn kote Vitelòm ak mesye l yo kantone a oubyen lapolis deyò men li? Alè a lap vrèman difisil e si non e se tout di e a lòt moun ki gen movèz entansyon yo e men men pwen men pwen men pwen sa jis tou nou pap ka di piblikman men nou teni kont de e ansanm konsiderasyon ke popilasyon an e pa vwa de près ke yo di e ke lè lapolis soti nan zòn nan nèg yo tounen fè vizay Men sa k fèt toutalè a Ferdinand ta di ke sekirite a se tout yon sistèm e fòk tout plizyè eleman yo makonnen avèk nou pou ke n kapab arive mentni l. Paske lè w pran de zòn jewografikman, ann pran de kote se an. Talè, talè, talè Konpè Gary, Frè Gary talè. Bagay la senp wi, Josh di nou èske lapolis toujou nan zòn, nou pa mande w ki kote yo plase non. Èske lapolis toujou la se tou? Wi non l pa la epi fini. Men kounye a w gentan tonbe nan kat jewografi peyi Dayiti avè nou. Men se kwa listwa? M pa di w pou di nou lapolis tèl kote gen lap. Non nou konnen w pap ka di yon bagay konsa. Men eske toujou gen polisye oubyen eske yo deplase? Wi yo la non yo pa la. Byen senp. Sa se kwa listwa dan le peyi hum. Dan le dezè ou ye se kote ki abandone e pa gen kouran pa gen wout sa vle di ou pa ka nou plitou pral e pral ekspoze de vi de polisye ladann men nou teni kont de padon de de gran aks yo e de kote e jisteman ke pa twò lwen kote ki gen moun kap evolye avèk nou de manyè pou ke nou kapab bay men ou konnen ke jan nou di w lan e san ke nou toujou di li e pa ke nou ap Pandan operasyon an, te genyen yon voice ki te ap sikile DG CNE a ki te an detrès, ki t ap mande pou lapolis kanpe sou operasyon yo. Apèl sa pa t afekte operasyon an efektivman. Nou te gen yon ekip jisteman ki la e ki t ap tande tout sa k ap pase sou rezo yo, paske an menm tan fò n di w se tout yon mobilizasyon chak moun genyen responsablite yo, chak moun gen tach yo nan travay nan operasyon sa ke nou mete o nivo zòn sa a. Wi, se yon vòys ki tout moun tande, nou menm tou o nivo de direksyon jeneral lan tande tou vòys lan. Men, toudyè, fòk nou ta dabò verifye otantifikasyon vòys lan dabò epi pou nou ta pran de mezi apwopriye. A bon? A vè di la nou poko idantifye l? Hehehey ou mele tande direktè CNR yo poko idantifye otantisite a dakò. Yon avyon de fòs ame kanadyèn ki te sivole syèl peyi Dayiti, enfòmasyon yo te fè kwè ke avyon sa a te vini an soutyen a la polis nasyonal Dayiti, e si se posib wa di nou nan ki nivo 1 kolaborasyon an li menm li te ye ant. fòs sa a atravè avyon sa e la pnh pou operasyon sila a de manyè espesifik. Ferdinand, M konnen kesyon yo vrèman de kesyon ki gen anpil enpòtans men ankò yon fwa an nou rete onivo estrateji an de preferans pou ke nou pa antisipe men n ap di ke nou gen de kolaborasyon avèk nou patenè entènasyonal. Paul, Èske operasyon an fini? Operasyon an mentennen. Se des heures de combat e nou ap rete pou ke nou kapab e pou nou kapab kontinye konba. Bravo, c'est bien! Ki mentni, sa di ke son operasyon kap kontinye men nou aprann nan lye kote nou te rive yè yo nou fè bak e gen temwanyaj ki di ke bandi yo yo refouye twou yo ankò kote lapolis te bouche pou yo te ka rantre. Nou okouran de sa? Vitelòm bloke Pernier depi nan 17 la, l ap boule kawotchou epi mete gwo kamyon nan wout la. E ou konnen nan yon kad doperasyon genyen plizyè analiz pou n fè, genyen tou lè ke nou omoman de operasyon an, paske atansyon n ap goumen avèk de moun ki ame, de moun ki lourdeman ame, fòk nou teni kont de sa yo genyen kòm materyèl. nan tip de travay ke lapolis ap fè an. Paske travay ke lap fè an, se pou pèmèt ke ou menm kap koute Radyo Karayib la, ou menm kap koute lòt radyo, ou menm ki nan popilasyon ou an, ki viktim de moun sa yo. Pitit ou viktim, jenès la viktim, fanmi an viktim, li lè, li tan pou ke nou. Kote kolaborasyon ou ke nou abitye fè li e nou mande plis ankò de manyè ansanm pou ke nou kapab arive fè travay sa e pèmèt o fur et à mesure pou kapab vake libreman nan aktivite ou. Komisè Garry Desrosiers nap raple ou se pòtpawòl Polis Nasyonal Dayiti a, konfime oubyen enfime sa pou mwen. Mwen aprann ke efektivman fòs lòd yo te nan baz Vitelòm nan nivo Perni ak Tòsèl. Men a sèten moman yo oblije fè bak paske gen pwoblèm blakawout, pa t gen kouran nan zòn nan, sa ki te vin mete yo nan difikilte pou te kontinye operasyon an. Ou kapab konfime oubyen enfime sa pou nou silvouplè? Ou konnen gen de detay ki o nivo operasyon ki trè sansib. Riirrire M dakò, ou entelijan. Mwah! Bravo mon garçon. Konpè Garry wi. la di fè travay pa yo epi kounya la vin pèmèt ke lapolis li menm kapab pi fasil li menm fè travay pa li men janm di w lan si gen kote gen blakawout gen kote se pratikman dè dezè li ye e la wap konprann ke fòk polisye yo dabò pwoteje tèt yo e. Ok ok ok je konpran donk an se sans DG lap bon pou ke nou genyen yon inite lougawou anndan lapolis la se trè enpòtan pèp ayisyen nou bezwen yon inite bizango nan lapolis. Non se trè enpòtan gangan yo silvouplè patisipe nan mete sekirite nan peyi ya rann nou sèvis gon seri de moun ebyen nan akademi ya ba yo pwen lougawou pou yo vole lè swa zam yo sot andèyè pou yo al mete sekirite ay nou konnen lougawou yo gon ti limyè nan pwent dèyè yo tankou yon ti bra dife e nou konnen souvan lè yon moun tounen lougawou pèp ayisyen se tèlman yon mache kay gangan yon mède gangan twòp alafen gangan balon On bra dife l di kou rive nan tèl tèt mòn, tire l anba! Epi sa w tande al vole. An se sans, si se ta pou dosye limyè ki fè operasyon an pa kontinye, l ap enpòtan pou ke nou genyen yon inite bizango nan lapolis, yon inite chanpwèl nan lapolis. Se ekstrèmeman enpòtan DG, ann avanse. Pwoteje tou materyèl ki ki ap itilize an de manyè pou ke yo menm yo kapab fè travay yo e sa fè k ankò yn fwa nou di moun yo ke e toujou di a popilasyon an li menm tou popilasyon an se yon eleman de la sekirite sa fè n fè apèl avèk li e apèl tou a lòt sektè ki nan chèn sekirite a. An gwo operasyon sa yo nou ede de lame sitou lè nap entèvni pou nou kraze de mur e dènye operasyon sa nou fè la nan pernye ki sipò ke nou te gen de lame? E tout sa ki genyen an tèm de èd, an tèm de sipò a pnh la pou pèmèt ke atenn objektif pwobablman ke l fikse yo. suvan elaborasyon plan doperasyon ke l genyen pou operasyon tout antite sa yo, tout antite sa yo, yo byenveni e nou toujou fè apèl avè yo. Men operasyon yè la, eske l te fè l avèk lame? Se sa m mande w. E si gen, m pa gen tout detay yo, paske ou konnen ke nou menm te gen yon do travay ke nou t ap fè. Men pwobableman, pwobableman, kòm dabitid, nou konn gen jisteman de apui onivo anjè lou yo, onivo gwo materyèl yo, nou konn gen yo vini an sipò. Pòtpawòl, ban m pataje avè w kèk nan preyokipasyon de sitwayen ki di lè lapolis ap fè operasyon yo fòk yo boukle tòsèl, fòk gen yon cha oubyen yon bakòp dèyè akademi an. Dayè, Sitwayen an di yè, lè lapolis t ap trake bandi yo, yo pase dèyè akademi an pou y al tonbe Pernye. Genyen yon kenzèn jèn gason ak sapat nan pye, valiz nan do, gwo manch long nan men yo ki pase yè dèyè akademi an pou yo ale Pernye, Tòsèl oubyen Peti Twoupo. M ap pe otorite yo tou alekout tou pou ke nou kapab tenu kont de sa. Jan m di w lan, jan m di w la ankò, m ap ankò repete, se ansanm de materyèl ke nou genyen pou nou optimize pou ke nou kapab fè arive e fè operasyon sa a. On lòt mesaj ankò ki petèt ka ede lapolis. Zanmi sa di, Poukisa lè lapolis ap fè operasyon pènye yo pa sène nèg gwo jan, metivye, doko pou anpeche yo sove? Wout Gwojan an se exit nèg yo pou yo evakye lè operasyon Pernié. Jou samdi yo pran Kenton lan lakay li, nèg yo te okipe zòn nan depi 5 è rive 3 zè nan maten. E li di tou ke se pa operasyon sa kap bay rezilta lè yo pa atake nèg yo Pernié, yo monte Gwojan, Metivye, Doko. Toutan pa gen yon sinèji ki deplwaye nan espas jewografik mesye yo, lè y ap atake nèg Pènye, yo pa kadriye Gwojan, Metivye, Doko, nèg yo ap toujou an fòs. Donk, se yon mesaj yon oditè ki petèt kapab ede Lapolis Nasyonal Dayiti. Pòtpawòl, se pa t yon kesyon. M anvi mande w yon presizyon nan avi. Nan lajan ke nou ofri sou tèt Vitelòm nan ki se 10 milyon goud avèk 2 nimewo kontak nou bay, m wè nou di moun ki gen enfòmasyon ak polisye. Èske sa ta vle di ke polisye yo konsène pa mwayen sa a ke yo mete disponib lan? Donk si yon polisye li menm li bay enfòmasyon oubyen li pèmèt ke yo rive sou Vitelòm, l ap genyen rekonpans sa a? Jisteman nòt la di trè klè e jan w dekri l lan se egzakteman konsa l ye. Pah. Wala pèp ayisyen, nou tap tande deklarasyon pòt pawòl lapolis la sou operasyon ki kòmanse yè nan baz Vitelòm, donk jiska prezan poko gen bilan, Vitelòm toujou an kaval, lap regle dosye lanba raje a, donk pòt pawòl la paka ba nou eksplikasyon fiks pou n konnen nan ki nivo operasyon an e n konnen kè nou cho. Men, nou kapab konprann ke bagay la konplike. Bagay la konplike, frè ze sè byeneme. M ap raple ou, demen si Dye ve, se va gran jou a. Donk, raple ou, mizik sila a ki pral soti, e prepare ou pou pataje e sipòte Fouco. Sou sèn! Sou sèn! Leve enpav kap banbile sou nou menn Yo prann pou ti jwèt api lwè fè nou fè joujou menn Site solèy gran ravin nan bèlè yo fè nou goumen Zafè nèg ap mache nou son bann sedede. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal nan Peyi a son peyi spesyal wi pèp ayisyen Grann ou te gentan montre w resèt sa Lè w vyann rèd kòman pou w fè l mou a glas. Ann gad videyo sa ansanm. Nenpòt jan ti grann ou te konn montre w sa, ou pa bezwen fè sa. Mete ti glas ladan epi glase. Glase l madan, glase. Glase. Glase l pou mwen. Dife a limen, w ap met glas pou fè l mou. Wala. Donk, mizè pou vant gason. Nou bat kò nou twòp. Depi nou wè fi fò n, fò n, fò n. Gade nou twazyèm byen nou gentan konsa fòn jwenn kote poun mete pral yo gen pou yo met yon vyann bouyi epi yo met glas ladan paskel rèd antouka janm toujou renmen dil ayiti diktatir lapèl dè zanti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravera ki moura kakara mwen diw mèsi paske ou tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak lasante bonjour. Bonswa tout moun non pam se fouco e nap kwaze nan yon lòt videyo bonjour bonswa bizou bizou demen 9 heures babay.